Jodi a se samdi 26 mas 2022 medam mesye bonjou bonswa yon lòt fwa ankò nou kontan rejwenn ou sou paj ki rele bon news la pou n pataje tout sa n genyen kòm enfòmasyon avè w piske w konnen lestomak nou glise plis ke lestomak Tony Mix paske men e pa nan menm sans lan non. Nou menm nou pa moun kap wè bagay fi ak gason pwal pale ok men sof ke depi bandi fon dezòd politisyen fon dezòd nou menm nap mete yo toutouni paske ou menm ou merite plis ke sa enfòmasyon sa yo nou paka kachew yo se yonn nan rezon ki fè nou toujou diw abòne kòmante like pataje chak grenn videyo nou pote men Envite yon zanmi, yon fanmi, yon pwòch abone avèk nou. Ou sipòte nou deja wi se sa sèlman nou bezwen. Nou pa mande w yon goud. Bon nou konnen w pa gen lajan. Poukisa nou pral mande w kòb la. Men abone, kòmante, layike, pataje. Ou peye nou wi depi w fè sa. Ok. Nou konte sou konpreyansyon w, sou sajès ou, jantiyès ou tou. Rapid nap rantre nan sa nou genyen pou wè avèk emisyon jodi a paske nou pral pale w de 4 dosye. Youn nan dosye yo se yon jèn gason ke lapolis arete andedan yon lopital. Youn nan lòt dosye nou genyen se yon jèn gason, se 17 an wi l genyen, epi nèg 400 mawozo yo gentan met zam nan men l. Nou gen pou nou pale w egalman de mesye ti bwa yo k ap koupe kou moun. Men n ap pale w tou de, hum, lapolis fè yon bèl kout filè avèk popilasyon an. Pami 3 kidnapè, ebyen, gen yonn wi, pèp la brile. Ou bezwen konn ki kote? Nan ki kondisyon? Rete la. Pa sonje m di w lestomak nou glise? Rete la m di w. Antouka, pou nou debite avèk tout sa n genyen kòm enfòmasyon pou jounen jodi a, n ap pale w de, premyèman n ap pale w de yon kidnaping, bon pou m di yon tantativ de kidnaping ki te vini pou fèt, men lapolis avèk popilasyon an li menm, yo di non, c'en est trop, fòk bagay sa sispann. Epi sa w tande a, gen 2 nan nèg yo k kouri, gen youn, hum, ki pase yon move moman. Ebyen fò m di nou 3 mesye sa yo te abò yon Ford. Ford sa a, li de koulè griz, men li imatrikile GG tirè 006 25. Ou pa gon vwazen bò lakay ou ki gon plak konsa? Ou pa gon zanmi yon fanmi ki gon plak konsa? Si tout fwa wi, ebyen kidnapè li ye wi. Humm, men se trist, m di w sa. Si ou gon zanmi, oubyen yon fanmi, oubyen yon vwazen ki gon Ford griz, ki imatrikile GG tirè 00625, kidnapè li ye monchè. Ou mèt rele l kidnapè. Fò m di nou, yo jwenn yon atestasyon dasirans nan men mesye yo. Se bagay sa dwòl wi, wè bagay kidnaping an Ayiti. Se yon rezo l ye vre mesye. Mesye se yon rezo l ye vre. Yon ti malere k antre nan bagay sa e ou kab wè l wi. Kite m di w. Ebyen atestasyon sa a yo jwenn nan Se oo. Se non ministè planifikasyon wi. Sa vle di se ministè a k bay nèg yo machin nan pou fè kidnaping? Konbyen fwa ministè a li menm li te fè yon deklarasyon ke l gen yon machin ki pèdi? Ke yo vòlò yon machin li? Si sa fèt m pa okouran. Ou okouran ou menm? M pa okouran yon bagay konsa te fèt. Men nimewo asirans lan wi. SE. Ou konnen sa se sèvis de leta kan menm, depi ou wè SE. Tirè, zewo, zewo, sis, vennsenk. Sa pou konstate nan de nimewo sa yo m ba ou a, fò w ka wè gen yonn ki se GG tirè zewo, zewo, sis, vennsenk, lòt la se SE. tirè zewo zewo sis vennsenk sa vle di se sèl SE a avèk GG a ki pa menm kòman mesye yo fè gen aksè a de plak sa yo ki gen menm nimewo sof ke se lèt yo m kapab di ki diferan kote mesye yo pase yo jwenn li antouka Ayiti son peyi spesyal piga pèsonn vin di m Ayiti pa yo a pa spesyal. Mwen Haiti pam nan special e Haiti tout moun bon li special tou menm Haiti bandi yo paske gon jou yo leve jou jounen an pa pou yo men fòm di nou 3 mesye sa yo ta pral kidnape 2 diaspora depi ou wè diaspora e moun ki sot lòt bò sa vle di gen kòb gen ameriken gen Joe Biden gen pwawo Ebyen mesye sa yo tantasyon pouse yo al kidnape 2 dyaspora sa yo. Popilasyon an avèk lapolis ki sou kou, ebyen sa w tande a yo debake. Gen 2 nan nèg yo ki tèlman entèlijan yo sou men yo yo kouri. Gon Gon egare yo kenbe wi nan otwa a. Ebyen egare sa fòm di nou popilasyon an pran l yo leche l depi ou wè leche ou wè yo tchake l epi yo met dife sou li wi ou pap di moun sa yo bravo humm ou pap di popilasyon an bravo fò di yo bravo pou bèl travay sa yo fè a konbyen fwa m di nou lè n jwenn moun sa yo se sa pou n fè avè yo humm se sa pou n fè avè yo wi. Paske nèg yo kriminèl. Ou pa dwe yo, yo pran ou, y ap kale w, yo mande w tout kòb sa a. Si l leve w, yo menm touye w. Epi nou menm lè n pran yo, n ap arete yo sèlman. N ap kite egare. N ap fout kite sòt. Men fò m di nou tou, yo sezi yon Uzi avèk 2 chajè Epi 25 katouch. Humm. Good job la polis. Men Uzi sa nou sezi a. Aprè 2 semèn. Fò m pa tande nou pran l nan men yon lòt gang wi. Paske si l nan men nou, l nan men nou. Nou bliye gon polisye ki ta fè kout san. Li ta arete yon bandi ak yon zam. Epi kèk jou aprè. Li jwenn menm zam sa l ta arete bandi a nan men yon lòt bandi. Tandiske l te remèt dcpj zam sa a. Sa vle di Uzi sa a fò nou pa jwenn li nan men yon lòt gwoup de gang. Men le pire dans tout ça se ke lapolis di machin sa a ki se Ford ki imatrikile GG 06 non 006 25 lan fò m di nou lapolis li menm li di machin sa a te gen alèt sou li ke li enplike nan plizyè dezòd notamman ta sanble machin sa a se pou gang Kanaran 50 yo ke li ye. Se yon dosye n ap swiv. Ou menm, abone avèk nou pou w pa pèdi yon yota. Rapid, n ap di w, mesye Ti Bwa yo, yo debake sou Bisantnè a, yo vin pran Ti Jid. Kiyès ki Ti Jid? Ou pa konnen? Ti Jid se yon nèg ki andedan baz 5 segond, sa vle di se yon. M kapab di solda Izo, Izo vilaj de Dye. Ebyen, nèg yo mete antèn sou Tijid, pandan Tijid, li menm, l ap flannen sou Bisantnè a, mesye yo debake, yo pran l, yo monte ti bwa avè l, yo koupe kou l. Kounya a, sa a s on gòl ki mete 2 ekip yo a legalite. Paske nou konnen mesye vilaj de Dye yo t ap mennen 1 zewo sou ti bwa, paske yo te pran yon bandi ti bwa, yo te tchake l, yo te manje. Yo tchake l yo manje, men jounen jodi a, menm mesye ti bwa sa yo pran yonn pou yo koupe tèt. Ou konprann? Koupe kou. Sa vle di yo en a en. Tèt chaje wi. Pito chak jou li te konsa wi, yon gang manje yon lòt gang. Jan Preval te konn fè l la, fè gang manje gang. Si l konsa l ap bon wi. Poukisa m pa tann yon bèl konba antre. E chen mechan epi lamò san jou pou m ta di nan chak kan yo gen yon 200 nèg ki mouri. Hum? Non sa m di a li tris men m oblije di l paske vwayou sa yo anpeche moun yo anpeche moun sikile. Ou konprann? Pou kisa m pa tande Babekyou li menm ak Belè epi sa w tande a gen yon 400 nèg ki mouri? Hum? Pou kisa m pa tande chak jou Epi gon chak jou e di gon 500 ou 600 bandi k mouri. Konsa popilasyon an ralonj souf konn yo pral dim pandan gen kap mouri gen kap antre men si nèg ap mouri pa 500, 600 chè lap difisil pou yon nèg antre ou konn sa lap difisil. An nou pale w de Anderson Jerome. Anderson Jerome se non yon ti gason ki rantre nan gang depi lè l te gen 10 an avèk fo zam. Lè nou rankontre Lamò 100 jou, Lamò 100 jou bay misye yon 9 milimèt, li di, Al brake moun, pote kòb ban mwen, mwen ma peye w. E jèn gason sa a, li deja di l touye 6 moun deja. Se grav. A 17 an sèlman l deja touye 6 moun. Men Lamò 100 jou, ou pa kab ame timoun mèt. Hein? Fò w pran konsyans menn, ou pa kab ame timoun! Ou pa konnen gen bandi ki pa dakò nan zòn y ap dirije a pou timoun yo gen yon movèz posture? Ou konn sa trè byen frè. Ok. Si son bon bandi ou ye, nòmalman ti moun nan zòn ou ye a dwe al lekòl wi. Se pa zam pou wap ba yo non. Antouka, di mwen a ki tu frekante, je te dirai ki tu es. Donk kiyès misye ye pou l tap ankouraje moun al lekòl. Se yon jou la jou tande. Ebyen n ale wi. Abòne, kòmante, pataje chak grenn emisyon nou lage. Nap kwaze demen. Ale.